Bonswa bonswa bonswa bonswa se te tito ki pase nan ka la jodi a sou chanèl la te gen yon dam ayiti ki te dim li bezwen enfòmasyon pou lèstomak fè mal lèstomak fè mal map konseye w pou w al achte yon fèy papay ou gen dwa bouri sa ou brèl ou mete 3 grenn sèl ladann Ou gen dwa jwenn fèy papay la nan jaden osi ou gen dwa brèl ou mete 3 grenn sèl ladanl ou brèl pandan 5 jou se te ti toro ki pase sou chanèl la jodia bizou.